Yanick Joseph retounen ankò. Debake nan komisarya Petyonvil la, tonbe fè makak, jèb flè l nan men l, wi, li vin rann omaj ak polisye ki te tonbe nan jou pase yo anba men gang Vitelòm, fondatè Fantom 509. Men, ou raple w ke Yanick Joseph sa a, se gwo manb Fantom 509 li ye tou. Ou raple w tou nan jou pase yo, lapolis te mete avi de rechèch dèyè l pou asasina, tantativ asasina. Men, ki sa k fè yo pa tou pase kòd nan kou l? Frèzesè, nou pral pèmèt ou gade kèk videyo e tande deklarasyon l. Ebyen, nan seremoni sa a, divès polisye temwanye, eksplike Frè dam yo ki tonbe, ki sa yo te reprezante? E non sèlman sa tou, dènye deklarasyon yo te gen chans fè pandan ke yo te nan operasyon. Ou pral tande, se ekstrèmeman tris, pèp ayisyen. Premye minis Ariel Henry al patisipe nan setyèm somè CELAC. Nan diskou l, premye minis la mande ansanm avèk peyi manb yo, pou yo patisipe nan fòs miltinasyonal pou ede Ayiti touye tout gang yo nèt, e non sèlman sa tou pèp ayisyen kolabore ansanm avèk lapolis. Men, te kwè barikad se te avni ansanm avèk mesye sa yo. Te kwè se yo k te di gang yo rejwenn nou pou n touye yon prezidan. Men sa k pase kounye a ki fè tout kote yo pase yo ap mande èd. Eske lè yo tap gangsterize peyi a yo te mande se la k èd konplo pi rèd pase wanga pèp ayisyen gen koze pou konnen. Frè e sè gen yon jounalis radyo tele zenit ki se Franck Lena li temwanye wi jan l te konn bay manti pou mesye dam opozisyon yo ede yo kraze peyi a jounen jodi a Bagay yo difisil. Ou pral tande temwanyaj li wi. Jan ti pwovèb kreyòl la di, Humm! Zafè nèg pa janm piti, men se pye kanson yo ki piti. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòme ou mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si ou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn videyo Zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont. E kont sa ki se te, M al chèche sovè, sovè rive anvan m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se, Kokoye. An n pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen. Papa m gon jaden patat. Sèl nannuit m ka ale ladan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil. Frè e sè byeneme jan kem te anonse ou Yanick Joseph retounen ankò. Debake nan komisarya petyon vil la tonbe fè makak jèb flèl nan menl mete ajenou kòm ou konnen nan jou pase yo 4 polisye tonbe anba men gang vitelòm fondatè fantom 509 ki te menm kot ansanm avèk Yanick Joseph yo tap travay pou menm bòs. Donk, depi aprè asasina prezidan Jovenel Moïse, asosyasyon malfèktè sa a, gwoup teworis sa a ou pa vrèman tande yo ankò. Ebyen, manman baz tounen ansanm avèk jèb flè l, ou pral wè kòman sa te ye nan komisarya Petyonvil e tande deklarasyon l, an nou swiv ansanm. E pa w menm nan jou pase k t ap Li pou kouri! Palè nasyonal de dwat! Kounye a, kiyès ki lage polisye nan savann nan? Ala kote moun yo odasye! Pa akonpanyeman. Polisye yo santi yo pou kont yo. Polisye yo pa santi yo an konfyans. Paske lè gen yon. Talè talè, te kwè se Leon Charles ki pa t met polisye yo an konfyans. Donk jounen jodi a, kiyès w ap di? Oh bon, ou pa ka di Frantz Elbe, se menm fanmi an, Fantom 509 n'est-ce pas? Ha ha! Ala kote moun yo odasye papa! Donk jounen jodi a pèp ayisyen, moun ki responsab la yo pè site non l men, avan, Léon Charles, Jovenel Moïse, wi se moun sa yo k anpeche lapolis travay. La polis pa ka jwenn mwayen. Pale nasyonal tèt dwat. Li boubri! Li boubri! Bobo Laribo, kote w te ye? 18 mwa. Yo resi lage w? Chèf de twoup, Fòk polisye a li menm li santi ke li an konfyans avèk moun ki responsab li an. Donk jodi an, baka de lapolis lan pa gen konfyans sa jodi an. Bon sak fè pa gen konfyans ma cheri paske aprè lasasina Jovenel Moise bon e nou fantom es qu'est-ce qui se passe ma belle où etais-tu passée ma cherie han kon dlo a tap koule fre konsa pou pase m wè vizaj la vin won ou djoued kounya ala traka pou lave kay te han cheve yo gentan pouse bat sou do telman bay la te bon men sak pase. Paske moun ki te la te anpeche la polis an konfyans se te Leon Charles men Andre Michel menm alye yo revoke l, ti konpran, li mete Frantz Elbe, men sa k pase? Eske se vòlè k pa fè vòlè konfyans, ban m ti limyè. E nou menm anndan enstitisyon an, asavwa polisye yo, yo sipoze sere lè ran pou yo bay pinga pou yo di nou menm nou p ap mouri nenpòt kòman ankò. Seryezman? Men. Serye? Nou serye? E pa ou nou pou ta vin di nou sa la? Ala kote moun yo je chèch pa pase nan peyi Dayiti? Gade, dam nan ret byen serye. Waw, felisitasyon pou odaz ou. Ha ha ha ha! Mwen vrèman te apresye sa paske yo vrèman mande pou mwen, donk mwen vini, mwen senpatize ansanm avèk yo e m konprann fistrasyon yo, mwen konprann detrès yo, donk antanke yon manman pou yo, M pa ta ka rete endiferan san ke M pa ta ka rete endiferan san ke An ou te manman la eh je ne savais pas. Mwen pa vin jèn yo paske yo ouvri bra yo ban mwen, mwen te oblije fè le nécessaire pou m kapab rejwenn yo. Se pa premye fwa polisye ap tonbe pa bal. Jodi an, polisye yo ki nan lari a, asavwa ba kad lapolis lan, moral yo a 1. M ap repete l, Polisye yo ki nan lari an moral yo a 1 donk si moral yon polisye ki pote zam a 1 sa vle di atann nou a nenpòt ki evantyèl peyi a dwe atann yo a nenpòt ki evantyèl se pa mwen ki di l selon sosyològ yo selon psikològ yo moral polisye yo a 1 sa vle di tout kondisyon reyini pou polisye yo menm yo komèt dè zeka an. Men men men ma chérie fò pa ensi Men ou wè la batay Bon padon ou wè ta batay ma chérie M confuse nan travay m confuse nan deklarasyon wap vin fè jounen jodi aprè 18 mwa nou pa wè w Qu'est-ce qui se passe? Sa se lib ou mouri La police Oyyyyyy E kon sa w te nan lari pòtoprens pye atè mouchwa fè makak Anmède sante moun men Pa gen anyen ki chanje. Kote solisyon batay ou a ma cheri genlè se sèlman pou ou l bon. M de enstitisyon an. Jodi an, m ap kite lapolis lan sou nòt sa. Depi w ap panse a moun k ap gen pou jije ou. Pwazi, Ou pap janm twouve w nan obligasyon pou w repouse aksyon malonèt ke w ap sibi a. Donk polisye yo dwe konprann jwèt tout ti vis, jwèt mèt dam ke moun ki gen vis ap jwe ansanm avèk yo. Ki moun? Se kwa moun ki te gen vis la nou revoke l? Se kwa moun ki te gen vis la nou revoke l? Moun ki te gen vis la nan asasine l ki moun silvouplè? M confuse pi rèd nan sekirite peyi a. Paske fòs la se yo, se yo menm ki fòs la, e pa gen moun ki ka kanpe devan fòs la. Donk mwen vle ke chak grenn polisye ki nan lari an mete sa nan tèt yo. Jodi an, yo pa pou kont yo. Mwen menm pèsonèlman, mwen la, antanke premye premyè kòdonatris jeneral premye sendika anndan lapolis lan, jodi a, mwen te pase wè tout polisye nan komisarya Petyonvil e m trè kontan pou akèy chalere ke yo ban mwen e m santi m vrèman fyè e m ap toujou bò kote yo. Alelouya gen Bondye. Mèsi ma sè. Ke tè a lejè anba pye w. Nou va regrèt ou. Donk frè se sè byen eme nou kapab raple nou dam sa ki sot pale la te gen avi de rechèch dèyè l pou asasina, tantativ asasina, atent la sirte enteryè de leta, destriksyon byen piblik ansanm avèk byen prive. Epi men kounya lal bò kote la police li se manman donc je ne comprends rien dans cette histoire bon c'est la République des audacieux ann rete la donc gen yon lòt bèl madam nou remake nan lakou a bèl madam kijan ou ye di nou ak ki santiman wap patisipe nan omaj sa jounen jodi a eske ou son polisyè ou byen eske ou son manb fanmi ban nou ti limyè sou prezans ou la jounen jodi a silvouplè. Vil, nou pote solidarite nou. Pou nou di konfrè nou, nou nan kè nou. Nou konprann sa yo te vo, sa yo te itil nan Petyonvil, paske avèk yo menm omwen nou te konn mache an sekirite. Men jodi a, se Bondye sèl ki kapab di yon mo pou nou. Men nou di yo, ale an pè, ke nanm yo repoze. Mèsi. Bon, sa ke mwen menm m te kapab di konfrè m yo, kouraj! Paske lavi a se yon lit. Yo se konbatan, yo pa gen dwa pou yo bese lèbra. Okontrè, se pou yo bat pou jistis. Pou frè nou yo k mouri an, demen si Dye vle yo kapab jwenn jistis. Pou sa pa repwodui, pou lòt yo pa mouri nan kondisyon sa. M ap voye yon mesaj bay gouvèneman an. Pran pitye de pèp ayisyen. Jodi a si pa t gen pèp, yo pa t ap la. Jodi a nou vle nou tout ayisyen, an nou pote men. Nou. An nou kolabore pou nou kapab chanje peyi a paske Ayiti se pou nou, se nou k pou chanje l. Avèk tèt ansanm, linyon, nan va rive chanje peyi a. Alelouya. Se chak grenn polisye ki vivan ki ta sipoze fè sa yap fè chanje l maten an la. Non sèlman vin la pou pote solidarite avèk paran polisye ki travèse yo, men pou pote solidarite. Sa kap fèt la. Si non, si nou rete konsa, nap swiv, nap tann se moun ki pou deside pou nou, nou tout ap disparèt. E se si gang yo pwisan, yap vale teren. E yo gen mèt. E nou menm, si nou ret ap gade yo, si nou pa pran desten nou an men, antanke moun ki la pou sove lavi, pou sovgade byen, Peyi an jeneral, operasyon si te planifye ou li pat planifye li pote. Merci, merci, merci donk frères et sœurs bien-aimé ou tap tande deklarasyon kèk polisye sou sa ki te pase a donk sou operasyon. Nou te gen chans pou kwaze ansanm avèk yon lòt polisye li menm ki tap eksplike nan ki sikonstans polisye yo tonbe, pale de yo, di kiyès yo te ye e kisa yo te reprezante. Sa ki tris frèzesè byeneme, gen youn, pandan yo ap tire, l ap pale nan telefòn, l ap di mesye, n ap kite m mouri, m gon ti bebe wi, humm, frèzesè, tande ansanm avè m. Li di mesye, m gon ti bebe 3 mwa wi, m gon ti bebe 3 mwa wi, èske n ap kite, èske n ap kite m mouri, nou pa vin pote m sekou, pou m kite ti bebe 3 mwa m nan? Frères et sœurs bien aimé ou kapab swiv lè yon polisye tonbe lè 2 polisye tonbe lè 3 polisye tonbe donk se tris se grav e se nan jan de kondisyon sa yo pou yo ap pèdi lavi yo e ou kapab swiv nan lòt peyi lè yon sòlda tonbe kòman La sosyete retire chapo desann byen ba kòman yo gade fanmi sa paske son moun ki te rann peyi a yon sèvis m pa kache di ou lajan pa ka achte sèvis moun sa men nan peyi dayiti malerezman nèg ki fin kreye gang yo yo itilize lavi polisye yo kounya la pou yo kapab detui gang yo ankò. Men se pa polisye yo non y ap evesti nan yo pou detui gang. Yo kite polisye yo la, san materyèl toutouni, yo voye yo a la boucheri, tandiske yo ap finanse gang e yo bezwen lentènasyonal pou vin detui gang. Bagay yo on ti jan konplike. Donk, nan omaj sa a nou te gen chans kwaze ansanm avèk. Responsab Synapo a li menm ki te plase mo pa l sou sitiyasyon sa, an nou tande ansanm. Vil la, Synapo a, nou nan komisarya Petyon vil la, se jis pou nou vin depoze yon jèn frè an memwa 4 polisye nou konsidere kòm de ewo. Kanpe nan kad travay yo nan misyon yo jou ki te vandredi 20 janvye 2022 a. Se vrèman di, se vrèman douloure pou polisye yo e pou fanmi polisye yo tou. Nou te twouve ke li nesesè pou nou vini jodi a la pou nou rankontre avèk kòlèg yo, pou nou pale ansanm avèk yo, pataje pèn nan ansanm avèk yo. Se pou sa ki fè ke nou la jodi a la a. di polisye yo ke Sinapwa ansanm avèk yo, e nou voye senpati nou tou bay fanmi ak zanmi polisye ki viktim nan kad sa k ki pase a, ki vrèman di, se de bagay ke nou menm o nivo Sinapwa nou kondane jan ke polisye yo mouri a, e nou toujou konn di l, fòk gen de ankèt ki mennen pou yo jwenn kiyès moun ki te. Enplike ou pa nan sa ki pase a la paske m pa kwè ke polisye yo te kapab pote tèt yo ale, polis yo avèk pwòp gri yo te kapab pran machin, pran zam pou yo ale e ki koz ke yo mouri. E nou konnen gen anpil nan polisye sa yo, sitou gen youn ki kite yon timoun 3 mwa, gen lòt ki kite lòt timoun ankò, kidonk se vrèman, se vrèman tris. E answit. Tou, nou konnen ke gen yon delegasyon k ap sot nan Direksyon Jeneral Lapolis ki ap vini la a pou rankontre avèk polisye yo, pou chita ansanm avèk yo pou anfèt pran doleyans polisye yo. Synapoha al la tou pou asiste paske kote ki gen diskisyon pou enterè polisye, pou avantay pou polisye yo, nou la pou nou menm, pou nou tande, pou nou tande kisa polisye Petyon-vil yo pral pwopoze avèk. e eta majò lapolis la e nou kwè ke li te enpòtan pou delegasyon sa te vini e nou remèsye tou polisye Petyonvil yo pou konpreyansyon yo ki konprann ke jodi a lè gon pwoblèm pou nou rezoud li fòk nou chita fòk nou dyaloge pou nou kapab rezoud li se a felisite pou konpòteman polisye petyonvil yo e tou nou di ke bravo tou a delegasyon an ki ap vini la pou pran doleyans e polisye yo pou yo gade kisa ki kapab fèt pa rapò avèk sa ki pase a. Men kò polisye sa yo, yo jwenn yo oubyen? Bon, nou konnen ke gen 3 kò polisye ke yo jwenn le menm jou, gen youn ki jiska prezan ke yo pa janm jwenn li. E ki donk nou kwè ke jodi a la polisye sa yo se pa sa ke nou te swete, se de polisye ki te jwenn yon e antèman dign e nou pral pwopoze o nivo Senapo a fòk drapo peyi a an bèn jou antèman mesye sa yo. Men deja pou ane a 8 polisye deja pèdi lavi yo e chif la ap ogmante. Konparativman avèk ane pase ki te gen plis ke 52, sak koz polisye nou ap viktim konsa yo? Bon, mwen menm m panse ke aktyèlman la nou nan yon kontèks ki ekstrèman difisil, nou an dèy pa rapò ak ki sak pase la, nou konnen ke polisye yo ap mouri, men m panse ke trè trè byento n ap genyen pou nou pale sou sa, men aktyèlman la, jodia la, nou sanse an dèy 4. Polisye mouri, kidonk gen de bagay ke nou ap jere an atandan ke gen de repons ke nou bay pa rapò. Sinapò a pale avèk fanmi polisye sa yo? Wi, nou te gen chans pale avèk de twa, byenke nou poko fin wè tout, men gen de diskisyon k ap fèt pou nou kapab wè tout fanmi an. Vwala, frè e sè byeneme, ou t ap tande Deklarasyon responsab Synapo a sou dosye 4 polisye ki pèdi lavi yo nan jou pase yo. Donk, freze sè byeneme apre asasina 4 polisye sa yo, André Michel ki se manb gouvèneman deklare donk toutotan lentènasyonal pa degaje l, li voye yon fòs etranje pou vin kraze gang yo, Polisye fenk kare mouri, moun fenk kare kidnape pwiske yo menm, yo pa ka fè anyen pou stope gang yo te fin kreye nan epòk peyi lòk, kanpe dèyè barikad se li k avni w. Pou plis detay, ann tande repòtaj sa a ansanm avèk Marshall. Nan yon tweet Mèt André Michel pibliye samdi 21 janvye 2023 a 3 zè 45 nan maten, avoka pèp la te ekri sa nou pral li la. Pozisyon sdp klè, nou pap ka rezoud pwoblèm gang kap kraze peyi a pou kont nou. Nou bezwen yon fòs entènasyonal pou ede nou mete sekirite nan peyi a. Atak kriminèl ki fèt sou polisye yo nan Petyonvil la montre sa. Phtk gangsterize peyi a. Kominote entènasyonal la dwe ede Ayiti. Nan yon lòt tweet li pibliye jou ki te 18 janvye a inè 38 nan aprèmidi, aprè piblikasyon manb konsèy tranzisyon yo, mèt la pat pran tan pou l te reyaji. Nap li ankò pou ou sou kont Twitter Mèt André Michel ki se a komèsyal avoka pèp la. Aprè piblikasyon manb HCT yo, gouvènman dwe pran dispozisyon jan sa prevwa pou konplete kou kasasyon, monte KEP a, kreye klima politik ak sekirite pou revizyon konstitisyon an ak eleksyon yo fèt. Nap tann èd entènasyonal la nan koze sekirite a, pòt dyalòg la dwe toujou rete louvri. Nou kapab remake aklè Mèt André Michel pa janm pale pou li pa mete responsabilite kominote entènasyonal la devan. nan kriz sekirite kap brase bil peyi a. E fòk nou pa bliye, mèt la se youn nan moun ki te fè kwè depi prezidan Jovenel Moïse kite pouvwa pou 1 pou 2 tout bagay ap rantre nan lòd. Men avan nou rive la, ann al tande mèt Andry Michel ki te nan mikwo laprès jounen 24 janvye a pou yon lòt fwa kote li tap pale de konsèy tranzisyon an, eleksyon ak èd entènasyonal nan koze sekirite. Moman an rive pou n avanse. Nou espere premye minis Ariel Henry ki nan peyi etranje tounen an tounen li pral enstale HCT a HCT a pral travay pou nou konplete kou kaptasyon pou nou fè konsèy elektoral pou nou kreye kondisyon politik kondisyon sekirite pou eleksyon fèt pou revizyon konstitisyonèl la fèt men nou di kominote entènasyonal pap gen revizyon konstitisyonèl Pap gen eleksyon nan peyi a si nou pa gon fòs entènasyonal ki vin la pou ede nou kraze gang yo. HCT a, kou HCT a kòmanse travay yo pral bat bravo. Nou di, nou chwazi transparans nou pap bay militan yo manti. Pèp la manti nou nan transparans. E avan lontan sdp gen pou l travèse tout peyi a avèk lòt asosye politik lòt alye. Men ta sanble mèt la manje manje bliye wi mezanmi. Eske nou konnen menm blan sa yo mèt la mete ajenou nan pye yo jounen jodi an nan mwa oktòb 2019 menm mèt André Michel sa te fè blan yo malonèt pou yo pat fouye bouch yo nan zafè koze peyi a. Gran sipòtè devan letènèl gouvènman Ariel Henry an, li te di blan pa fouye bouch yo nan koze Ayiti e gen yon gwo mo franse yo konn itilize lè konsa pou yo di sa, ki se enjerans. Ann retounen nan achiv nou pou n al tande mèt André Michel. Pèp, konba a ap kontinye. Mobilizasyon an pap kanpe. N ap kontinye akonpaye pèp ayisyen an nan mobilizasyon k ap fèt toupatou nan peyi a, paske nou menm ki siyen altènativ la, nou pa pran lòd nan men etranje. Se nan men pèp ayisyen an nou pran lòd. Se desizyon pèp la ki pou pase. Nou pa rete avèk etranje. Nou gon sèl patwon, se le pèp ayisyen. Nou gon sèl patwon, se fanm nan peyi Dayiti, se jèn nan peyi Dayiti, se peyizan nan peyi Dayiti. Se pèp Ayisyen ki patwon nou, etranje pa patwon nou. E se sa k fè mobilizasyon an ap kontinye jiskaske nou mennen Jovenel Moïse penitansye. Nan sans sa, aprè midi a la menm, barikad yo pral monte pi wo, mobilizasyon an pral kontinye. Demen, demen mèkredi a, manifestasyon, monte barikad yo pi wo nan tout peyi a. Jedi maten, Barikad, manifestasyon nan tout peyi a. Vandredi, n ap gen yon jounen mobilizasyon nasyonal. E manifestasyon vandredi a, tande koze, tout senatè, tout depite, tout dirijan ki siyen altènativ la, se nou menm k ap nan tèt manifestasyon sa. Selon kèk obsèvatè k ap swiv dewoulman evenman politik nan peyi Dayiti, dekouvri kay Mèt André Michel yon politisyen enstab e dwategòch nan desizyon ak angajman l ap pran. Jodi a li ap kouri dèyè opouvwa, demen si Dye ve, li anba vant yo. Pafwa yo konn mande èske ansyen kandida pou pòs prezidan soufri maladi Alzheimer politik. Men pèp ayisyen, èske nou pa sonje divès aktè nan opozisyon an ki t ap mande pou prezidan Jovenel Moïse ale te gen yon plan sekirite apre depa prezidan, menm si yo pa t janm prezante plan sa bay popilasyon an? Èske menm gwoup politisyen sa yo pa t fè konnen peyi Dayiti endepandan, souveren, sa vle di granmoun tèt li, blan pa bezwen vin foure bouch li nan zafè peyi a? Èske se pa menm yo menm nan tou ki te di yo ka mete tèt yo ansanm pou rezoud pwoblèm peyi a pou kont yo san yo pa bezwen èd blan? Mèt Mimi, sa k ap pase w la kounya? Apa w di depi fòs militè entènasyonal pa antre lan peyi an p ap ka gen eleksyon? Sa k ap pase w la menm? E pa yo wè w nan tout reyinyon tèt kole avèk mesye blan? Men si w koute van nan dèyè ti mal, ala chay w a ba l pote. Marshall, ta. Merci Machal. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Frè se sè byen eme, ensolit nou pou jounen jodi a. Bon ou konnen tout koze bon pou pale. Nou pa ka rete nan politik sèlman. Fòk ke nou ale nou wè kòman dosye fanmi ap dewoule. Nou t ale nan maryaj a nou wè kòman franse a t ap pale. Kòman sa te an nou swiv ansanm. Se ta nou Je te pose. Je te pose. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Et tous mes biens terrestres. Et tous mes biens terrestres. Men talè pou kisa mezanmi sèman nou pa just di bagay lan an kreyòl pou moun nan konprann sa lap di a. Defwa pastè yo stipid wi mesye. Eskem te montre fidèl yo pale franse? Pa menm franse non franse. Nou stipid. Nou wè moun nan pa konprann li pa ka di bagay. Di bagay nan kreyol pou l konprann. Nan je te pouz. Sou mè byen terès. Nou wè mesye a pa ka di bagay la. Nap fè l fè jimnastik fè moun griyen dan sou li. Epi lè ap avanse mwen menm mwen bezwen al manje. Tou mè byen tèrès. Pouse, pouse. E tou mè byen tèrès. Tou mè byen tèrès. O non di Pè. O non di Pè. Di Fis. Di Fis. E di Sentespri. Di Sentespri. Amèn! Amèn! Anpil moun la Kè yo grenn Kè yo grenn Kè yo grenn la Paske ou pa jwenn yon moun ki di map epouze ou Depi jounen jodi a pou jiskaske sa fini Tout byen terès mwen apati ak ou Gen moun ki ta renmen jwenn yon ti pawòl konsa Men Malerezman. Bon kouraj, Jezi konn tout bagay. Frèzè sè byeneme, ebyen jan nou tout konnen l, Premye Minis Ariel Henry te lese peyi a, l al patisipe nan somè CELAC. O o! PM nan se pa 2 a 3 koze l pa di. Premye Minis lan mande peyi ki fè pati de CELAC yo pou yo patisipe nan fòs miltinasyonalis la. PM nan ankouraje manb kominote Eta Amerik Latin Karayib yo patisipe a yon fòs miltinasyonalis spesyalize solisite pa Ayiti pou ede fòs sekirite ayisyèn yo lite kont pwofilerasyon, krim òganize, trafik ilisit, trafik zam, bal. Epi Eradike tout gang ki nan peyi a ki pran peyi a an otaj. Pandan diskou PM nan pèp ayisyen nan setyèm somè CELAC la ebyen se sa l te di nan dat ki te 24 janvye 2023. Li ankouraje peyi CELAC yo Sitou sa ki konnen tèren an deja, pou yo pote Ayiti sekou. Bon, se pa al refè menm erè, ebyen, Loni te fè a. Non, non, non, non, non, nou pral fè yon lòt bagay fwa sa. Li mande pou yo akonpanye lapolis, ede lapolis, apiye efò fòs sekirite nasyonal la, Nou bezwen materyèl, ekipman, fòmasyon pou fòs lòd la kapab kanpe! Men, atan Premye Minis, te kwè barikad se te avni nou men kès ki se pase? Si pèp ayisyen te gen santiman, si nou te yon ekip moun ki te gen nen nan figi nou, Gon seri de ti vakabon, yo pa tap ka pran desizyon nan non. Paske li enpòtan pou ke nou annafè ansanm avèk moun ki gen karaktè. Se tris se grav lè wap gade nan jou pase yon seri de nèg. ki tap di w yo pa bezwen entènasyonal, nou pa bezwen fòs militè, lapolis pe fè sesi, lapolis agoch lapolis adwat, blan an pa fè enjerans, pa foure bouch ou nan sa k pa regade w, pa foure bouch ou nan politik peyi m, men se nou k toujou al chèche blan pou vin foure bouch li nan afè nou. Donk, lè ke dirije yo fè w konprann ke loni echwe, ou te konn misyon loni? Eske w te konn misyon l? Eske objektif misyon l lan se pa t echwe? Li te gen misyon reyisi? E ou k pa konn misyon men li menm li konn misyon l. Paske pèp ayisyen, lè yo voye yon gwoup sòlda nan peyi Dayiti ki soti nan divès peyi, yo pa touche chak mwa? Wi yo touche chak mwa. Kote ki pa gen ensekirite, yo kreye ensekirite. Yo pa akonpli misyon yo. Donk nan peyi yo gen kote yo ap touche 3, 400 dola ameriken pa mwa. Tandiske lè yo vin nan peyi Dayiti, yo ap touche 5, 6 mil dola pa mwa. Yo pa akonpli misyon yo. Banm ti limyè. Lè yo desann nan peyi dayiti, gon seri de otèl, ou menm ki ayisyen ki gen ti mwayen, ou pa ka ale nan otèl sa yo. Epi, se la yo ap dòmi, se la yo ap pase 3, 4, 5, 6, 7 mwa. Friiz, gade nou se, rrrrrrr, bagay serye nèt. Bon ti manje, gon seri de ti pwason sa yo pa pase sou dife menm se just prije asid ladan yo tou nan dlo nyom nyom yo ap manje. Bagay a tout vitamin a tout nanm e ou konn peyi a pèp ayisyen pwodui chimik nou pa vreman telman tro itilize l do se selman ti angrè a nou pase nan pwodui yo. Mesye ap byen manje bon ti ju natirel yo ap bwè tu konpran. Eske misyon yo pa akonpli? Eske yo pa atenn objektif yo? E yo tèlman atenn objektif yo pèp ayisyen, yo sou 11 misyon nan peyi dayiti. Kiyès ki echwe? Lentènasyonal oubyen nou k echwe, nou pa pran responsabilite nou? Gon bagay ayisyen mal konprann. Ou ka pa bwè nan peyi dayiti, gon bann òganizasyon entènasyonal. Sa vini pou ledikasyon, sa vini pou le devlopman, sa vini pou lagrikilti, sa vini èd imanitè, sa vini pou l bay manje, sa vini pou swen sante, sa vini pou sekirite. Tout la se Junior la sou tout fòm men pou yon peyi ap resevwa tout òganizasyon sa yo epi pou l'ONU ap sòti rapò 4 pwen 5 milyon ayisyen ap soufri malnitrisyon nan dènye nivo, moun ap mouri, ou pa twouve sa biza? Tout la sent jou nou tande lajan ap deke se òganizasyon vini li pote èd pou lapolis epi lapolis pa janm gen materyèl. Men si nou pa ka kriye mesye pa fè grimas. Si n pa ka kriye pa fè grimas. Se tout la sent jou nou tande manje ap soti Canada, manje ap soti les Etats Unis, pam, ou tout sòt d'organisation pèp ayisyen. Yo ap bay manje men sak fè gen plis moun ki grangou gon pwoblèm. Men m pa janm wè yon òganizasyon entènasyonal debake poul di lap pote zam ak bal pou mesye bandi yo. Pou l di l ap achte ekipman pou mesye bandi yo. M poko janm wè BINUH, m poko janm wè anbasad amerikèn fè foto nan yon katye popilè ansanm avèk yon gwo chèf gang pou l di konsa, ebyen men sa nou pote pou nou vin gade nou ranfòse baz, ranfòse kapasite. Se toujou ak la police mwen wè yap fè video, yo fè foto, konferans, pil gade nou chita, ti dlo nap bwè bèl kanape bounda dous. Men kisak fè ki fè gang yo toujou pi pwisan pase la police? Gon pwoblèm. Gon pwoblèm pèp ayisyen. Sa montre ke. Moun ki di lap vin ede ou la. Pandan lap ede ou la. Li gen misyon pal. Misyon an se rann ou kokobe. Rann ou rete nan sitiyasyon sa. Se menm jan ou malad. Men ou te kapab fon efò ansanm avèk tèt ou. Paske depi wè w malad ou fokis sou malad la twòp li vin fon efè sou sèvo w gade nou mal pou leve. Chak moun ki pase wap plenyen pwoblèm. Ebyen yon moun ki di lap ede w li wè son bouton w te gen nan pye ki bò glann ou paka mache. Olye ou kreye mwayen chèche lwil masketi si ou pa ka al lopital fon jan ou pete bouton sa gade nou retire sak anndanl nan kap baw pwoblèm men wap tann on moun ki pou fèl pou ou. Moun sa sal fè jounen jodyal vin avèk yon egwi li tchik li pikel epi gen ti pij kap soti li kitel la toujou. Donk lè yon seri de pij soti. yon seri rete li vin gonfle donk pèp ayisyen de jou an jou plè sa ap agrave epi chak lèl vini l di w li pral chache èd pou l vin ede w li mache mande tout kote paske chak òganizasyon entènasyonal ki desann nan peyi dayiti sou chak yon dola se zewo vigil zewo nèf santim ki rive nan peyi dayiti tout rès lajan rete boul anlè. Lè moun sa vini l di w l ap ede w, si l jwenn lajan pou l te mennen w lopital, li kenbe lajan l achte yon plakèt tetrasiklin, l achte konprime pou doulè pou ou, li vini l di w men sa l jwenn. E lè l vini ankò l kanpe l fè ti foto ansanm avè w. Pou l montre ke w nan yon sitiyasyon ki difisil, li te, lajan l te pran l fè, li gen prèv li te depanse. Lè konsa pèp ayisyen, plakèt sa w ka sezi wè, si l te ranmase 1 milyon dola, plakèt la koute 959 mil dola. Ti plakèt medikaman. Li trè chè, medikaman yo toujou trè trè chè nan sans sa. Chak maten w leve e pou w pete l, Wap pasel arebò maleng nan. Ti arebò a ap geri epi mitan li menm kontinye ap fouye manje. Se gade w gade l vin pete sou kote kounya la ou gen pwoblèm. Lè yon òganizasyon debake nan yon peyi, òganizasyon pa vin rezoud pwoblèm dlo a. Li pa vin rezoud pwoblèm grangou a. Li pa vin rezoud pwoblèm edikasyon retire sa nan may ou. Paske sil pase nan peyi sa pwoblèm edikasyon an rezoud otomatikman l pa egziste ankò. Donk fòl batay pandan lap fon similak epi lap kreye pwoblèm anba poul toujou rete viv sur le terrain. Donk sou menm ou pa deside pran responsabilite peyi ou. Wap sezi wè, peyi w la tounen yon vye bwat poubèl, yon savann, se la tout moun ap desann vin fon lajan. A se son vye depo w genyen. Antouka pèp ayisyen, lè nou vle, na pran responsabilite nou kont dirijan malandren sa yo. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete. Non fò tande deklarasyon jounalis la. Nan jou pase yo te konn bay manti pou nèg opozisyon yo. Jounen jodi a li pap bay manti ankò. An nou swiv. Ou la fin bay manti. Ou lè wal pran Andre Michel devan devan Sen Jan Bosko ki gen 20 moun dèyèl wi. E vin di li gen 100 mil. M di Yon foul moun dèyè mèt la. Son mare humaine. 20 moun. Mons ou konprann non m di kou mare Iben ladan met Andre Michel la sou. Ata w pa wont? Ou pa wont jounen jodi a? Pase gen de bagay yon moun ap di li ta sipoze ap kriye. Ou pa wont jounen jodi a? Ata pou sa ou t ap bay manti a? Kote nou jounen jodi? Sa nou fè? Donk jounen jodi a si w ka kanpe w ap temwanye konsa tou peye w pa peye w? Li senp. Yo sou bagay fenomenal sa di ya meri. Nap desann petyonvil ki bo kek grenn moun ki dèyè nèg la sa vle di jodi a m pran konsyans Nelan bay manti pa gen kenn nèg ki pou fè bay manti pou ou pa gen kenn lidè politik e jodi a ou lidè politik ou bezwen Lena fè bagay pou ou map travay pou ou wap vin nan radyo ou peye wap peye radyo wap peye m e m pa gen lidè m pa gen lidè lidè m gen an l ta ba l pa ka bay prezidan ankò. ok lide m gen ta bal pa nan bagay prezidan anko nou pale wi ou ansyen prezidan ok nou pale lè nou vle men m pa gen kenn lide politik e m di ou ou jen pa janm al nan bagay fè pwomosyon pou lide politik e pa janm travay nan radyo nèg ki nan politik paske espri ou pral bòne li pral di ou men sa pou al di lè l pral di ou men sa pou al di tout ou depi ou pa di l ap fè anko deyò e gen de lè se gadyen l ap fè mete ou deyò nan radyo a. E sa map di a m di l pou tout jèn. Depi nou wè yon nèg li se lidè politik, li gen radyo pa travay avè l. Depi wè l nan politik pa travay avè l. Paske son bagay sal. Mwen m chak jou m mande Bondye padon paske m te konn nan kouvri manifestasyon. Pou vòlè pou blofè. M te bay anpil manti. E jodi a men peyi a. An avanse. Profèt la deja oh oh. Fidèl ki pa gen memwa yo nou konn sa pou nou fè. Komisyon pa chay tande pou kòw. Lapè Bondye avè w. Li temine klas li, men malfektè fè l menm sou balon bib la pou l li som 23 li pa ka li l. Wè a 2 sim sa yo m fè w achte a, ou sipoze ka li. Te m ba w on lòt twazyèm medikaman. Achte yon kat memwa. Achte yon djonp. Fouye l nan konpitè. Ranpli l, fouye l nan konpitè. Apre sa mete l bouyi prè dlo a. Lapè. Bonne chance. Amen. Leve de men w anlè kri alelouya. Kri alelouya! E wè si m vle. Si m vle ou ka pa pale anglè, ou met bagay anglè sèlman sou dyòb la, epi ou wè ou tou pale anglè pou kò w. Leve men w anlè kri alelouya. Minister Kill pa tande jan de betiz sa yo. Eske w pa tande jan de betiz sa yo, donk bouyi yon SD card, bouyi yon jump, mete bagay anglè epi bwè dlo a. Lavi a tap twò fasil. Ha ha! Donk frèz e sè byeneme, eske w wè kòman yo ap detui moun? Mwen menm lèm di ou pa bor isit Haïti dictature la pelle des antilles Haïti démocratie la république des coquins sèl vòlè kap rete ki vivra avè raki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwar a la pwochèn bizou bizou 1 love.